Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Mwen nan emisyon sa la, gen yon ti jèn ki tonbe nan batay ki te genyen ant Maya Belè. Ba Dèlma, m ta kapab di lamò ti jèn sa a li lage lakay mwen yon ti moso latristès. E se sa k fè mwen deside fè yon emisyon spesyal sou lamò ti jèn sila. Paske m t al mennen ankèt e m jwenn pa mal enfòmasyon. E gen anpil moun m ta kapab di ki pwòch ti jèn sila a, sa fè yo vrèman mal. Tande byen, ti jèn sa wap gade la misye rele Caleb, il va avoir 18 ans. Misye m kwè li ap fè filo nan lise Tousen. Swa lise Tousen ou lise Petyon. Se yon ti jèn m ta kapab di ki depi kèk tan ap goumen a lavi. Men ekoute, pandan lap goumen a lavi paske lavi ap bal frap. Men l ap prezève dignite li tou. Sa konn rive nan lavi gen yon seri de moun k ap batay pou kapab prezève dignite yo. Sa konn rive tou yo rive nan yon moman kote ke yo pa gen moun ki ap ba yo konsèy, yo pa gen moun ki ap ba yo lebra, yo pa gen moun ki ap ede yo pran sa n ta kapab rele yon bon oryantasyon epi sa w tande a la. Yo echwe. Yon ti vègil echwe yo. Ti jèn sa a, misye rete ba Dèlma. Manman misye ap viv m kwè Kanaran. Y a un pwoblèm. Paran, menm lè nou pa ka manje, menm lè nou pa gen yon pyas, men toujou fè yon jan aske timoun yo, yo toujou anba je nou. Paske. On zanmi gen dwa pale yon timoun li pa tande l. Men si paran an di pitit mwen tanpri pa fè tèl bagay. Timoun nan gen dwa antre nan lojik sa. La se pou m di nou ke se deja yon premye erè. Ebyen ti jèn sa li menm kisa l konn fè? Nan yon premye tan Misye konn ap fè likid kòmsi l gon seri de akseswa epi li menm li fè likid pou vann. Men gen yon chèf nan anba Dèlma ki toujou jere misye. Lè l bay misye yon 500 goud yon 1000 goud, misye fè likid li vann. Epi l gendwa bay chèf la yon galon likid. Konprann? Donk. Tout bagay ap byen pase. Ti jèn sa a, misye vin rive yon kote, tande byen wi, li kòmanse chita nan mitan nèg ki gen zam yo. Chèf ki konn bay misye mwayen pou l fè ti aktivite yo, yon lè chèf la bat misye, li di la a pa la w. Ou pa gen dwa ap chita la paske ou menm se timoun lekòl ou ye. Eske nou konnen nan geto a gen anpil nèg ki gen zam, gen anpil nèg ki chèf, gen anpil nèg ki gang papa. Yo pa ta swete wè timoun k ap vini yo menm jan avè yo non. Men gen anpil kote tou, depi timoun nan tou piti yo ba l zam. Sa vle di yo menm yo mal pase paske menm lè yon nèg ou nan gang Wap fè kidnapping wap fè kòb Ou pa fouti byen pase Ou pa fouti byen pase Lajan sa wap mal manjel Ou pa ka sikile libe libè Ou gen pwoblèm ak gang parèy ou Ou gen pwoblèm ak la polis Donk sa vle di Ou pa fin alèz Ebyen Ti jèn sa Misye ap viv misye ap viv Gon premye fwa Gon premye eleman enfòmasyon kap kouri sou li kòm kwa Yo ta mete l sou lis ti jèn, swa eklerè, kòmsi nèg k ap bay antèn, oubyen nèg ki pou ta vin kenbe zam. Il y a des proches qui l'ont appelé pour lui dire, écoutez, ou son jèn, ou lekòl, bagay yo di pou ou, mete tèt ou an plas pou reyisi paske se pa paske ou nan geto Zam agoch, zam adwat. Nèg ki gen zam nan men yo ap pase byen. Pou ou menm ou chwazi pou ta eseye pran vwa sa. Li di ben se pa vre. E pi sa kontini. Yon dezyèm fwa ankò, bri a vin kouri sou misye ankò. Kòm kwa misye nan baz, epi misye li menm, li vle vin chèf. Menm zanmi yo rele l, yo di l menm bagay la, misye di menm bagay. Bon brèf, kounye a la, nan dènye batay sa, Maya, Bèlè, Ba Dèlma. Piti sa pral pran bal. Premye eleman enfòmasyon w ap jwenn si w al mennen ankèt, y ap di w ke misye nan yon koridò epi nèg yo tire, bal la pran misye, lè yo fè dilijans pou yo al avèk li lopital, misye mouri. Men gen yon lòt eleman enfòmasyon tou ki di ke nèg yo voye piti sa. al fè antèn epi pandan misye leve tèt li bon eske m ka di snaypè aparaman se le mo ki konvyen ebyen yon snaypè vize misye nan je yo koupe souf piti a kounya la men kòman yon ti jèn mouri nan geto a konprann byen wi m te vle fè rale sa avèk nou e mwen menm tou m te deside Rann ti jèn sa yon omaj pou kòmansman vi li, m ta kapab di pou fason li te kòmanse ap goumen a lavi. Men elas, li te kapab gen de ankadrè nan kòmansman batay li a, men. Nan fen batay la, li pa t jwenn ankadrè sa yo. Li pa t jwenn moun sa yo ki te pou ba l konsèy. Li pa t jwenn moun sa yo ki te pou mete li nan bon chemen. E vwala s ki se pase par la swit. Elas! Men kòman ti jèn ap mouri nan geto. Se yon fason pou m di nou tou nou menm ti jèn. Si w leve jodi a ou grangou. Ou leve demen ou grangou. Aprè demen w grangou, pito w al kote yon machann manje di w ap lave asyèt pou li, l a ba w moso manje. Men fò w pa rete konsa nèt non. Chache yon bagay, chache yon pèspektiv pou reyisi. Chache yon baton w kenbe nan men w paske lavi a di, baton w gen nan men w, se avèk li ou kwape chen. Si ke bèf la koupe, li p ap kapab pouse marengwen, mouch, tawon sou do l. Sa vle di se ke l pou l itilize. Kanmenm fò w gen yon bagay nan men w w ap fè ki pou fè w fè de pyas. M di nou sa, se nan lojik ke genyen de chèf de gang ki kriminèl nan tout sans. Nèg ki pi kriminèl la se nèg k ap touye, k ap rache, k ap boule epi tout ti jèn ki bò kote li l ap anwole yo. Sa a son kriminèl, m ta kapab di ki san limit. Men konsa tou genyen bon grenn ki pa nan kesyon pou timoun antre nan baz yo. M te vle chita sou kesyon sa pou m di nou ke kriminèl san limit sa yo, fòk nou sispann fwote kole avèk yo. M pa pale pou Dèlma 6, m pa pale pou Dèlma 2, m pale pou tout baz gang ki anlize yo nan pratik sila. Konsèy m ap ba nou ti mesye. Nou menm ki poko nan gang, depi on nèg nan move zafè, jodi a li rele w li ba w 500 goud, ou gen dwa pran l wi m pa konnen. Men poze tèt ou kesyon. Li pral ba w yon dezyèm, li pral ba w yon twazyèm fwa, katriyèm fwa a l ap ba w kenbe on zam pou li. Senkyèm fwa a l ap pran w l ap sòti avè w. Epi sa w tande a la, ou tou pran. Ou tou antre. Brèf. Antouka n ap fè yon ti tounen sou. Batay ki te gen ant Ba Dèlma ak Maya. E nan de sans m ta kapab di tout moun konnen sa, se lèzòm de Maya ki yo menm te atake. Paske gon bagay pou konprann, lè w ap chache genyen arab, fòk arab ou a li jwe nan tou de kan yo. Eske nou konprann? Pa egzanp, ti foto sa m sot jwenn la, foto Kalèb la, son Arab ki nan mitan nèg yo ki voye foto a ban mwen. Eske ou ka konprann kòm si gen nèg ki bò kote nèg yo? M di w, kòm si nèg yo ta toujou renmen kolabore, yo ta toujou renmen pou bagay yo chanje paske bagay yo pa bon pou yo. Brèf, e mwen retounen sou bilan an, paske m ta kapab di gon ti konfizyon pa rapò ak bilan sou mò ki genyen. M kwè ke genyen 2 mò. Sa se yon lòt vèsyon ke mwen vin jwenn lè m mennen ankèt. Paske gon bagay pou n konprann, lè 2 gwoup ap batay, epi gwoup sa pote boure sou lòt gwoup la. Donk se moun ki nan kan viktim nan ki kapab di w konbe mò li genyen. Èske w konprann sa m di w la wi? Donk, gon Arab ki li menm nan Ba Dèlma, epi enfòmasyon tonbe, se sa mwen jwenn. Alò fò m di nou ke videyo ki parèt viral kote ke nou wè nèg yo ap rache yon jenn gason, donk y ap koupe tèt li. Fò m di nou ke bon, tout moun konn sa, misye soti nan baz Mikanò, men gon pwoblèm. M kwè lè misye ap kite lotbò a, Mikanò te di misye piga l vini. Epi misye. Te gon nèg ki chaje yon zam misye just pran zam nan l moute. Misye genlè fèk met pwen sou li epi monte misye monte, misye al batay. Men misye genlè batay mal paske misye renmen pote boure epi sa w tande a la nèg yo bay misye yon bal. Men nèg yo fè m konprann ke se yon ajan tank te vin batay pou nèg Maya yo ki bay misye bal la. Pandan misye pran bal la epi misye ap trennen trennen epi yo bay misye lòt bal. Donk misye tonbe, misye mouri. Men fò m di nou ke nèg ki yo menm nan ba Dèlma, nèg k ap batay nan blòk ba Dèlma, nèg je nèf yo, ebyen nèg yo fè tou sa yo kapab pou yo te kapab rekipere kadav sila. Men li ta pral trè difisil paske si w pèdi yon sòlda Epi, nan al chache rekipere kadav li, ou al pèdi de twa lòt ankò, se pa t twòp evidan. Nèg yo oblije kite kadav la menm si se yon desepsyon paske an matyè de gè, an matyè de batay, depi w gen yon sòlda w ki tonbe, fò w fè tou sa w kapab pou rekipere kadav la. Men se te difisil, donk, on pouvè evite tou sa, ebyen nèg yo evite pou yo konte plis mò. Donk, misye tonbe, epi ou wè. Sou video a kote ke nèg yo ap koupe tèt jenn gason sila. Detay la se te yon sèvis ki tap fèt. Paske gen enfòmasyon ki di ke ben gen 2 ansyen ki nan zòn nan yo te konn fè sèvis sa, sèvis mistik. E pi nan sèvis la fòm di nou ke pandan sèvis la ap fèt, eh Barbecue li il est intelligent, li di nèg yo poukisa yo pa fè sèvis la yon lòt kote e pi. Sa yo pral fè a, petèt seremoni an, yo pa bezwen fè bwi, yo pral depoze sa yo sot fè a nan kafou kote yo tap fè sèvis la. Eske nou konprann? Donk te gen yon kesyon de bèf ki pale tou, yo ta pral bay, ebyen eh bèf sa a m kwè, menm bèf la pran bal. Ebyen, eh nèg yo pa tande, ebyen eh nèg yo al fè sèvis la, imedyatman nèg yo tande bwi a vre, nèg maya yo pete bal. Epi sa w tande a la, lòbèy fèt. Eske nou konprann? Donk aparaman si nèg yo te tande Barbecue, nèg yo te kapab evite tou sa. Men fò m di nou ke nan modèl batay ki gen la a, m ap poze tèt mwen kesyon pou m di, eske Dèlma 6, Dèlma 2, nèg sa yo yo pa kanpe a la defansiv? M vle nou konprann sa m ap di a wi. Paske nèg sa yo te konn fè Bèlè anpil bagay men jounen jodi a la a, pa egzanp ou wè depi gen yon pote boure k fèt se Bèlè. Se blòk maya ki fè l. Donk mesye je nèf yo ki yo menm kanpe a la defansiv se pa pou m ta kapab di pwouve ke yo fèb. Paske si yo atake yo y ap batay, y ap defann. Men eske se yon mannyè tou pou kapab di bon yo ta renmen pou yon lapè fèt nan zòn nan. Paske ban m di yon bagay, lè de nèg ap batay frè m, yo pale. Pa egzanp ou ka sezi wè nèg yo toujou ap pale. Paske ou wè gon konvèsasyon ki te pran lari antre Kempès e Barbecue kote ke youn ta swete pou ke bagay yo chanje men eske se tap fasil? Paske youn di lòt a ou gen bòs, bòs ou pa vle. Barbecue te di Kempès ou gen bòs, bòs ou pa vle. Kempès di mwen menm m granmoun pa gen nèg ki ka deside mwen m fè sa m vle. Brèf, se pou m te kapab ba nou kèk detay pa rapò ak batay sila epi gen piti sa li menm tou ki pèdi lavi l. Gon lòt patnè ki pran bal men. Nèg yo te rive nan yon moman kote ke m ta kapab di pou kadav patnè a yo pat ka pran l nan paske nèg maya yo gon yon jan yo batay. Lè nèg yo anvi pote boure, 4 nèg gen dwa mete ansanm paske gon kote nèg yo rive yo mete 5 kadach zo reken ansanm epi nèg yo ap pase foul. Wa imajine w. Sa vle di nèg yo preske kouvri anpil kote. 5 kadach ap lage bal. Hum! Se pa jwèt non antouka. Antouka mwen m pa la pou m fè lwanj pou nèg. M pa la pou m fè lwanj pou nèg k ap batay paske si nèg sa yo m wè yo te kanpe se te defann yo t ap defann pèp zòn yo m t ap ba yo respè. Ou konprann? M t ap ba yo respè men m pa vle ba nou twòp detay paske ba nou twòp detay se kòmsi fè apoloji pou nèg yo k ap batay byen. Ou konprann? Pa kestyon. Pa kestyon, se pa twop enteresan e mwen menm chak jou m toujou di sa, Barbecue, Kempès, m pap bay youn tò, m pap bay youn rezon. Antre nan nou menm. Chèche le bezwen ki pwovòk sèt gè. E poze tèt nou kestyon pou n di ke poukisa chak tan n ap batay, menm lè gen de twa grenn bandi k tonbe, E pifò moun ki viktim yo, se inosan. Eske n konprann? Mande tèt nou sa. E pi, gon lè k ap rive, konsyans nou ap di nou, ben, il faut faire quelque chose. E pi lè sa a, n a pran yon bon desizyon pou n sove popilasyon sa a.